Mezanmi pèp ayisyen m yo, mwen di nou bonswa, jodi a la a mwen vin avèk nouvèl remèd maladi konavis la paske aktyalite nan mond lan. Premye pozisyon, premye rezilta remèd la, se asepte Kris kòm sovè nou. Sa se sa premye, asepte Jezi Kris kòm sovè nou. Dezyèm pozisyon, mezanmi tout moun k ap viv pèp ayisyen m yo, toujou achte ti jenjanm nan met lakay nou, Siwo myèl nou, ti laj nou, ti sitwon nou, met ti lalwa nou la e avèl nap jwenn rezilta, nap jwenn rezilta remèd la. A tonton oh sa w genyen tonton mwen m konn sou fòk nou ap pale pou kò nan kay la konsa. Monchè epa pou di konnen map fè repetisyon a tèt mwen pou remèd maladi a bon maladi de yon moun pa mache ka moun tou non. Men gason mwen men men men Yvette men men men men men pran savon lave men w pa kite men w touche a men mwen m ba w pou lave men w men rezilta remèd la lave men nou avèk dlo se lave men nou rès se bon gason mwen se lave men w Epi ret lakay nou. Nou renmen mache twòp. Nou menm pèp ayisyen nou renmen mache kay moun twòp. Se mwen chita lakay nou. Mesye yo derespektan nou. Maladi a deyò di tout moun chita lakay nou pou n pa mache bay lòt moun maladi a. Nou menm nou pa renmen fò n mache kay moun. An men yon nouvèl m te genyen pou m te ba w la. Ki nouvèl? E! Anvan w chita fò m ba w mezi w monchè. M pa konn si w pa gen maladi a. On mèt, on, on, on, de on mèt senkant wi mwen chita kounye a. Ayy kouman pa mezi mwen. Tonton gon bagay ou pat ko genyen non. Map mete map mete kafne an tou mezanmi. Pa bliye mete kafne an pèp ayisyen yo pou maladi a pa fè karite nan mond la ok. Ou di ki nouvèl ki nouvèl kot mwen mwen an. Monchè tonton monchè nouvèl sa m pot baw la la mwen pa konn si w ka sipòte nouvèl la. Hein men se ou k pou di m m pa konnen. Epa ki nouvèl piti non tonton. Hein bon mwen menm. Ou pa konnen papam plonje latibonit lal leve nèt akayè. Oh pa mele ou touyem pa mele. Papaw konn naje konsa wi. Wi lal leve nèt akayè. Papaw komanse naje depi latibonit lal leve jakayè. Wi. Oh mèd pa mele ou fout tuye mwen. Mbat 12 a. Papaw ki fò konsa. Sòti. Monchè mwen papam pa konn laje. Papa m konnen ki konn renmen peche pwason anpil. Bon nan papa m ap peche pwason, papa m pran yon gwo grenn pwason. Pwason gen 10 grenn dan nan bouch li. Papa m rache grenn dan sa yo l pral lakay li, pwason tousuit papa m yo jis lakay li. Ou pa wè? Pandan w pral lakay li. Bon m pat ko di w pwoblèm sa. Tonton, ou tande kowona a deyò ap fè aktyalite, m gen yon pwoblèm ki pi rèd ke kowona. Ki pwoblèm sa a? Enben di m non, mwen ou se ki t ap plen mwen a, esplike m pwoblèm lan. Enben tonton, ou pa konnen m gen yon mòpyon k ap fè. Sa m fè? Mòpyon tou? Bon maladi kowona a deyò mwen gen mòpyon ap fè aktyalite? Enben se se remèd kowona m te gen, m pat gen remèd mòpyon men si w bezwen remèd mòpyon an, se pou.